Medam e mesye gwo bonjou ak bonswa pou nou tout ankò yn fwa e nap sweto byenvini ou sou TV lakay Haïti.com ak menm plezi a menm kè kontan menm onè respè a nou antre lakay ou nou retounen pi fò pi danble avèk Yon nouvèl videyo, de nouvèl enfòmasyon ke nou pote pou fanatik nou yo. E avan tou nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout zanmi, tout silaw, tout konpatriyòt de patou atravè mond lan ki pa janm lage nou, ki toujou rete konekte sou kanal sa e nap diw mèsi pou fidelitew. Gwo nouvèl, gwo dosye, gwo enfòmasyon ke nou pote pou ou la mèdam e mesye sou chanèl paw la, tvlakayhaiti.com. Nan moman nap pale la a, ansyen senatè peyi a, Nenel Cassy, manb sdp, ak André Michel, Schiller Louidor, Majorie Michel, medam e mesye, enben chèf gangan Vitelòm, misye sot manke fini avèk lavi Nenel Cassy medam e mesye nan blòk Gresye, enben nou konnen Nenel Cassy, zòn sa yo se zòn li el fè yo souvan, enben Vitelòm ki kwaze ak Nenel Cassy el deja swaf nèg sa yo, Li deja swaf Andre Michel, li deja swaf Majori Michel, li deja swaf Ariel Henry medam se mesye, li deja swaf Chilè Louidor, nou pa bezwen diw chèf gang Vitelòm misye simen bal sou machin Nenel Cassy, Nenel Cassy manke mouri, enfòmasyon sa yo lap vrèman difisil pou w tande yo lòt kote ke sou chanèl sa paske nou menm nou gen antèn nou nan tout kwen peyi a, nou gen antèn nou tout kote pou nou konnen kisa kap pase antan reyèl. Pandan menm nap pale avèk ou la medam e mesye enben ansyen senatè a manke fè vwèl pou peyi san chapo e se vitelòm enben ki tap fini avèk karyè nenel kasi aprè tout mal yo fè vitelòm aprè e fos espwa yo bay vitelòm medam e mesye nan di ke yo tap bal pouvwa e misye ede nèg yo batay pou mete nèg yo kote yo ye a, enben jounen jodi a nèg yo bliye Vitelòm si l egziste, se youn nan rezon ki fè Vitelòm jounen jodi a la a msye sèmante l ap fini ak sdp plat plat plat, André Michel donk se nan mawon sa prèske rete ak pil sekirite paske Vitelòm ap veye André Michel maten midi swa pou msye mete bagay sou André Michel. Lòt gwo nouvèl nou pote pou ou nan videyo sa ou pral sezi tande kòman Mateli, Sophia Mateli, E Pierre Esperance medam e mesye Joseph Lambert koman masak ki te fèt la Saline nan masak sa te arive fèt e jodi a se ansyen depite Arnel Belizaire ki li menm lage dosye a e misye lage tout verite sou masak sa ki yo mete sou do chèf gang Babekyou Jimmy Cherize enben kap dirije gwoup gang sa ki rele G9 la e yo di se misye ki te fè masak la Saline medam e mesye enben Babekyou. Se Pierre Esperance la ki fini avèk karyè misye, paske se te yon ansyen polisye. Se yon ansyen polisye, misye te konn bay bon sèvis, selon sa yo di. Enben, medam e mesye, jounen jodi a la, Pierre Esperance mete avèk yon ekip lòt moun, enben, yo fini ak karyè Babekyou. Ann tande koze ki gen nan peyi sa a, n ap tounen. Ki nan studio avè w m salye tout pèp ayisyen an Louko Désir Nou pa janm poze tèt nou kestyon ke nou menm ki kontribye a mete Arnel Belizaire a nan mond medyatik la, nou fè, nou kontribye a fè de mwen youn nan moun ki pi popilè ki gen an Ayiti. Poukisa nèg manje m? Se pa pou verite? Masak Lasalin. Malkot Jedeon ki est ankò vivan le 8 novanb, masak vin fèt le 12. M di Jedeon, m sot nan yon rankont la. Men sa k planifye, men sa k planifye, men sa k planifye. Jedeon voye m al kote kòmandan Derival pou kòmandan Derival voye, paske se li ki te kowòdonatè dèzoperasyon pou lwès. pou n al fè miz an plas pou ke batay Lasalin nan pa t arive fèt. Bout Janjò ankò vivan, tout yon seri de nèg ankò vivan yo la. Ki sa k genyen ki fè peyi a tonbe nan eta ke l ye a? Sa Sèlson Sanon di w la mesye, se yon ti tris. Men si n gade moun ki te konn pran risk pou di verite a nou t ap konprann plis bagay. Gen yon kategori de nèg an Ayiti depi yo pa ka gen kontwòl Yon gwoup nèg a zam yo dyabolize l. Nou sonje, kòm mwen menm nou tout konnen, e se sa k fè m alèz pale lakay ou Louko, ou konnen m pa bay lajan enpòtans nan vi m. Nèg te di ke se kòb Pierrot ban mwen ak Babekyou pou m t ale wetire yo. Mesye! Kòman w ta fè vle m se yon lidè nan dimansyon sa a? M konn yon dosye, m konn sa k pase a. M rele kòmandan lapolis ki te gen yon ti estim pou mwen ki te di avè m li te apresye m li la l vivan. Poukisa k fè tout otorite lè yo sot nan pòs yo fèmen bouch yo yo pa janm di anyen nan sèl peyi? Sèl Ayiti. Gade menm Lèzetazini zwazo bèk fèk ap souse san tout peyi nan tyèmond lan yon seri de otorite lè yo kite pòs yo devwale yon seri de verite se jis pou kapab mete lajistis sou ray. Nou pa wè jij Chavann pa janm deside sou dosye Lasalin nan? Enben. Enben se la moun sa yo te bezwen mennen yo paske yon seri de nèg yo pat gen kontwòl yo. Sa se 1 Dezyèm bagay Louko Désir e tout nèg konnen m pa konnen moun k ap spekile k ap voye monte yo men ou menm Louko Désir e e e e e e Fidjeral Filosen Patrice Chéry ki viv avè m ki wè kijan ke mwen m fonksyone kòm jenn gason si lajan t ap fè m fè tenten m pa ta nou pa t ap ret bò kote m menm pou yon semèn. Menm yon segonn se vre. Mwen menm, lè m defann pou bagay sa pat rive la, mwen di nèg yo mesye, nou ka gen tout pwoblèm nou vle elimine Babekyou paske nou pa ka gen kontwòl li, men pa mete l nan masak Lasalin paske aprè Jean Bertha Aristide ki alèz Lasalin se mwen Amel Belizaire. Pa gen anyen ke mwen menm òganizasyon Lasalin ap fè, kit se òganizasyon k ap fè sosyal, kit se nèg a zam, pou omwen yo pa ban m yon ti respè pou yo mete m chita pou yo pale avè m de yon pwoblèm. Paske yo konnen ke Anel Belizaire, lè yo te rele l Ogou nan geto an, se paske m pa gen kan, m pa gen klan. Depi lwa monte, m bay tout moun lanmen. Enben, yo te dyabolize m. Yo di m te fè kò a babekyou. Yo di ke m se disip e Kris lan. Yo di m se alye e, apa yo di m yo mete majistra a, se li menm ki direktè imigrasyon e, e, e, e sou Channmas la kounye a. Pero, m pa konfime le sa ye ou jounalis wa di m si se vre. Se Delege Pero yo mete kom direktè kounya, pa vre? Pou ki rezon depi gon gwoup nèg isit ki bezwen gen kontwòl yon seri de nèg a zam, depi yo pa ka gen kontwòl la yo dyabolize l? Sa se premye pwoblèm. Dezyèm pwoblèm, poukisa k fè ke depi nèg a zam kanpe bò kote pè nan yon batay, yo fè tout sa k depann de yo pou yo touye nèg a zam sa a, pou yo detwi l? Une fwa ke yo pran kontwòl nèg a zam nan kòmsi tout pwoblèm rezoud. Jodi an mesye silvouplè nan analiz nap fè a men m pa vle nou menm nou fè erè Ariel se te toujou timoun madan Michaelle Martelly se te minis enteryè madan Michaelle Joseph Martelly gen yon koudeta ke ekip kale tèt la fè kont Jovenel Moïse. yo mete alye ki pi sye yo a kontwole koudeta, jere koudeta a pou yo. Son gwo deklarasyon ou fè la wi. Men, misye. Non, non, non, son gwo deklarasyon. Lè w di ke gon koudeta phtk fè, donk yo sou Jovenel. Non, kale tèt. Gon diferans ant kale tèt e phtk. Kale tèt se moun ki te jere pwisan nan petro karibe yo. Ok, kale tèt. Trè pwisan yo. Bèk kale tèt cho. Se moun sa ki touye Jovenel tou? Moun sa yo tout mesye li klè devan nou. Sou e pou tèt sa men menm avan m pale m toujou voye de dokiman pou nou wè. Kote Josue Pierre Louis pase li tonbe nan palè nasyonal? Gaspiy batay opozisyon José Pierre Lute. Misyon wap tande la pa angaje radyo eklè. Kisa José Pierre Lute ap fè pandan ke tout nèg kap batay nan lari a kont Jovenel Moïse kotel te ye? Ok so di fèt ke Michael Martelly se you nèg ke li menm fòl achte entèlektyèl, José Pierre Lute son entèlektyèl ki pa gen pozisyon menm jan ak Ariel. Kòm madan Michaelle Martelly gen kontwòl Ariel la nèt, e Ariel la se chyen fidèl li ke li ye, li konseye ekip kale tèt la meyè moun pou nou bay jere koudeta a, li rele Ariel Henry. Vre? Ki atire atansyon nou, popilasyon ap tande la. Ou di madan Martelly. Erra? Wi. Madan Mateli gen kontwòl Ariel? Madan Joseph Mateli. Ariel. Doktè Ariel Henry. Doktè Ariel Henry deklare Michel Mateli. Tan, wap tande ee depite. Wi. Doktè Ariel Henry deklare a Prezidan Mateli tu as la primature. Men o fon, Michel Mateli ap plen avèk anpil zanmi ke li pa gen okenn kontwòl nan anyen k la. E si m devan si youn ladan yo ka demanti mwen menm mwen menm m ap bo sa yo di Michel Martelly di misye m pa konprann sa k ap pase bagay sa yo m pa gen kontwòl anyen bagay sa yo enben mesye Doktè Ariel Henry di mesye Martelly tu n'as pas à te craindre tu as la primature ne t'en fais pas e au fond Michel di m pa gen anyen menm E de fèt, Michel plen anpil zanmi tout moun nèt ke l pa gen anyen. M pa konprann kòman Sofia fè nan bagay sa. Anvi, Jezi, Aparèy ti debouye. Non, bay bay bay depi te ak lòt. Gade byen nan pòs a pouvwa an Ayiti yo, depi sou Jovenel Moïse ki fè l te voye pye yo, èske se pa kale tèt yo ki toujou gen pòs a pouvwa yo? Bebe. Tande byen wi mesye. Gade pou wè. Tout pòs a pouvwa yo. Depi sou Jovenel Moïse ki te fè lap voye pye a. Gade pou wè te si se pa ekip tèt kale a k toujou genyen. Poukisa Michaël Joseph Martelly pran Josue Pierre Louis l mete l nan palè a. Se pa paske l konnen yo konfòtab ak Ariel nan primati a l bezwen nèg ki pou k gen kontwòl palè a menn pou nèg pa leve kont yo. Wè trè byen. Mesye, ann grandi. Ebyen n al di lè ankò Jezi antre nan palè a de fòs. Mon frère se ki kale tèt la kal mete Jezi la la epi al plake l. Yo di ke yo fin gen kontwòl primati la pou yo fè sa yo bezwen fè a fò yo gen kontwòl palè a. Ekip ki fè koudeta a se sak fè ke m wè gon akip moun kap kritike lopozisyon yo te di ke aprè Jovenel yo ap fè dis y ap fè dat. Mwen menm m te nan prizon e m te di senatè Youri sa. M te di senatè Youri jan bagay yo pou ale a nap pèdi kontwòl li paske nou kite twòp nèg ap radote nan radyo de nèg a zam. Mwen di nou fò n fè diferans de nèg a zam yo gen 3 kategori de nèg a zam. M di wè si nou nan yon batay nap mete tout moun nan menm panye n pa fè sa nou tout gen pou n regrèt. M pral pran egzanp avè w klè la. Si m mouri jodi an wa sonje ke m te toujou di nou verite a. Lè Je Nèf t ap akonpanye pèp la nan batay Bwa Kale a pou Ariel pa t monte gaz la, kiyès ki t ap monte nan tout radyo pale mal de yo? Se pa nou menm ankò? Ekip Kale Tèt la va met grenn nan mounda l jwenn avèk moun Sousou k te nan mitan nou k al fè tchoul kale tèt jodi a, yo demantle Je Nèf. Yn fwa ke yo fin demantle Jenès nan tout radyo Jenès repliye jodi an. Yo gen kontwòl Jenès. Yo antre an relasyon a Jenès. Yo vin fè Jenès pati de yo menm. Sak gen nan peyi a jodi a la? Gen moun ki ka batay avè anfas yo ankò? Enben, nou menm, yo toujou montre nou ke nou pa ka pale ak nèg a zam. Yn fwa ke n pale ak nèg a zam, yo gen dcpj pou yo lage nan mounda nou. Sak vin pase? Yo fè nou tout pè. Nou pap janm konn verite yo. Y ap dyabolize vrèman nèg Azam e pandan se tan, y ap chache ranfòse ekip pa yo ak nèg Azam. Nèg nan pouvwa ap alimante nèg Azam. Epi nou menm ki la pou di pèp la verite an, nou di nou pa ka bay entèl pale. Yo fè nou vin tèlman enbesil e kòm jounalis mesye nou konnen fò n tande tout son klòch yo. Egzanp lan klè, mande Ronaldo. M di Ronaldo fè Esaïe César avèk Louko Désir gade ti videyo sa a, li enpòtan, leve yo nan dòmi fè yo tande l. Nou konn poukisa m mande l? Si se te nou menm ki t al fè antrevi avèk Barbecue, yo t ap gentan fè konplo sou do w, yo t ap voye dcpj yo, paske dcpj yo se chèf mafya yo ki pou fèmen bouch tout moun pou yo. Tonnè boulem bagay sa paka fèt Map fè entèvyou a tout moun nèt kiyèm di nan peyi a la Map fè entèvyou a tout wè si nèg yo banm posiblite la si epi chèf gang yo ouvè wout banm pase m pral fè entèvyou a yo tout nèt dayè m abitye m abitye fè entèvyou avèk tout chèf de gang anndan peyi a depi 2005 m abitye m pèmèt lè pou m fè pale tenten la. Jodi a mwen menm Anel Belizaire k ap pran tout prekosyon sa yo mwen di nasyon an m pa la ak tout men mwen menm m pran responsabilite m men se paske nèg yo poko vle touye m ki fè yo pa voye dcpj vin touye m mezanmi sa w ap fè m la. Ebyen Depite Belizaire èske ou wè videyo televizyon fransèz la sou Ayiti a? Pete sou li m ye avè w Ahan. Ui jesi limye avan se sa map diw la la yo telman aksepte pou etranje a pale ak neg azam pa vre li t fin pale li t fin fè antrevi a babekyou nou menm nou pa menm konnen koman operasyon ok lapolis moute yo pran blan an yo metel anndan cha trè byen. pou yal moutre pou blan an al moutre yal moutre blan an men koman yo opere men sa yo fè men sa yo fè sak vin pase. Son ekip nèg ki gen kòb ki fè kòb nan tout bagay jodi a ki gon mèt ki rele les autorités de zwazobèk fè yo fè tout sa zwazobèk fè fè yo vle paske gon pakèt nèg nan tèt kare ke nou tout te konnen yo ta pral leve nan dwòg lè blan an te vin kote m nan prizon jan nou wè Shelson Sanon di an blan an chita l di m èske m konnen tèl èske m konnen tèl m di misye yo rele Manel Belizaire si m ta di w m pa konn w moun m ap fè manti. Ki relasyon w ak Kiko Senremi? Baw Jean ou nèg m byen avèl. Ki relasyon w avèk ee Gregory Maya Paul? Ba yo baw tout yon seri de bagay. Mwen m toujou di w moun sa nan peyi an, yon nonm ka pa renmen m, ou vle fèmen dyòl mwen pou m pa pale, men w paka pèmèt ou. Mwen Pierre Espérance mete. M di w, kòm mwen te pwomèt Jean Monard pou m pa janm goumen anfas Pierre Espérance ankò, m pa goumen anfas Pierre Espérance. Men tout nèg a zam, djòl bòkyò w wè k ap radote nan peyi a, k ap pran pòz bandi yo, e blofè yo ye. Mwen Arnel Bélizaire. M manje tou 2 pitit mwen yo. Si m pa t pwomèt Jan, Jan, Jan, Jan, Jan, pou Jan Mona, pou m pa t goumen anfas Pyè Esperans, lè konsa m te goumen kare dirèk a Pyè Esperans deja. Paske l gen blan nan mounda l, mwen m gen atè a nan mounda m. Sèke m toujou pwouve w non m pa nan blòf. Jan m tande ke e, e, e, e, e, Vitelòm ap di m li gen grenn, li sesi, li sela, e malere blofè sa yo ye. Nèg isit konnen m pa janm nan blòf avè yo. Lè m sou goumen, m met alye m bò kote m, met grenn nan mounda m, m konfwonte moun k ap bay pwoblèm nan. M pa janm nan batay ak malere. Men nèg isit se blofè. Lè ke kounya la yo fin detwi yo, yo aksepte yo pase kòm bandi, kòm gwo chèf bandi, yo pa vle akonpanye nan batay peyi ankò. Mwen m pa konsa. M pèdi non m, m ap pèdi vi m pou peyi. Men m p ap aksepte m rantre nan koulwa nèg isit te vle mete m nan. Monchè, eh, kisa w genyen? Ou pa wè w ap chanje avè nou? N ap voye w 20 milyon goud, n ap voye w. Kote w pral viv avè l? Bon kèlkeswa kantite lajan ke w genyen, lè w kite nèg a fin dyabolize w, w aksèpte l, ou pa menm ka parèt devan jij yo kraze lajistis, e jou gen peyi k ap fèt. Alò w panse ke mwen menm m pral gen vrèman Lyonel Bourgoin kòm minis jistis mwen, li pral kanpe l pral di ti bagay ti mati sot di nan figi nou la a? Mesye, Non, la ou menm, ou menm, bay, bay dpi a yon klòch, ou pale de yon moun serye la, anndan peyi a, Lyonel Bourgoin, E se youn nan ansyen komisè gouvènman, youn nan moun anndan peyi a, menm jan a Wilen Morin, ou ka konte sou moun sa yo anndan peyi a. DP, tou konkli pou nou non. Ou konnen lè m ap tande Zaï fò m mete m sou mute pou m ka tande radyo, men sa m pral di nou. Mèsi ankò Louko Désir, mèsi Esaïe César, mèsi Pierre Martin Tantot difèt ke nou toujou banm opòtinite pou m pale paske jodi an gade tout gwo radyo ki te konn banm pale yo nou konn sa k fè yo pa ka banm pale paske y ap touche nan men André Michel, Marjorie Michel e e e e Rosemila kòman lòt la rele ankò e e e madan madan madan Gléna Edmonde Supplice Beauzile e Sorel Jacinthe. Yo di ke si m pale kounye a la san senteteronp ke m ye son pwoblèm e ke m ap kapab di yon seri de verite. Men nou ke m ta renmen yon jou avan w vwayaje me a pou m di peyi a kòman peyi lòk te kòmanse anfas Jovenel, ak kiyès peyi lòk te kòmanse e poukisa peyi lòk te fèt. Èske jodi a Sitiyasyon ke nap viv anndan peyi sa a, eske se pa moun ki te di tap goumen pou chavire sistèm pouri a, eske se pa paske yo pat jwenn ase sou Jovenel Moïse ki fè yo vin konplis jodi a la a louko dezir nan sa ke peyi a ap travèse la a? Pa bliye gen 3 kategori de nèg azap. Nèg a zam di lougawou k vòlè a ou te mèt jwenye avèl te mèt ou k peye lekòl pitit li ou k bay manje lakay li depil rive deyò a se ou poul fouye paske sou e lougawou li ye kèlkeswa janw bi avèl la lap manje pitit ou kanmèm men gon kategori de nèg a zam kèlkeswa sa otorite fè nan peyi a yo ap depann de yo pou yo touye nèg a zam sa pou yo detril yn fwa ke yo pran kontwòl nèg a zam nan kòmsi tout pwoblèm rezoud Jodi a mesye, silvouplè, nan analiz n ap fè a men m pa vle nou menm nou fè erè. Ariel se te toujou timoun madan Michaelle Martelly. Se te minis enteryè madan Michaelle Joseph Martelly. Gen yon koudeta ke ekip kale tèt la fè Kont Jovenel Moise ki ble nagen mwen m ta renmen nou konnen fè elòj la dil mesye poukisa poko janm genyen pourisman sa site solèy poul tonbe nan kidnaping poukisal poko lasalin poukisal poko ou belè poukisal poko e e e pele simon poukisal pa ba dèlma. poze tèt nou kesyon an epi na konprann kisa otorite fè de nèg. Mèsi. Mèsi anpil. Vwala, donk se te donk le depite donk Arnel Belizaire ki pale anpil verite maten an, anpil, anpil verite maten an. Alò, fòk mwen di n ke.